Anpil, m ap poze w premyè kesyon ke oditwa w la envite m mande w, poukisa majorite moun ki pa resevwa imel yo se moun ki fè demand aplikasyon oubyen ki fè soumisyon de dosye yo apati de mwa janvye? Premyè kesyon. Sa sa se yon pur koensidans paske gen moun ki te fil an janvye Yo jwenn e ap ap yo apwouve yo, yo antre Etazini. Sa pou w konprann, lè yo mete pwogram nan sou pye, pa t gen anpil enfòmasyon. Sa ka rive gen de moun ki aplike pou yon moun, dokiman l swa pa konplè. Oubyen tou sa ka rive tou nan moman ke yo te aplike a, an n di an janvye, ke yo pa t gen ase bra pou verifye dosye yo. Pa bliye sa m sot di w la avan, pa gen yon metòd pou yo trete dosye yo. Ok, rapidman, poze yon dezyèm kesyon paske kesyon yo anpil, Schiller Mésidor. Èske yon moun kapab aplike pou de ou twa moun diferan e donk nan menm moman oubyen separeman? Wi, ou kapab. Lè w ap fè aplikasyon an, lè w gen yon kote ou rive yo mande w, èske ou te aplike pou moun deja? Ou di, ou di wi, epi ou kontinye, byen antandi, yo, yo pral gade revni w pou yo wè èske ou kapab. Hum. Mentnan, e, pwogram nan se pou dezan, lè moun nan fin fè, e, dezan an, ki sa k pral rive apre sa a si pafwa oubyen si pa egzanp li te ale lekòl, li te aprann yon metye? Sa se de kesyon bazik ke oditwa l ap poze, rapidman. Ok, e, Sa nou kapab baze nou sou tps la, yo te ba nou l pou 18 mwa, jodi a 13 an apre, nou toujou re-aplike pou li. Donk sa ki posib ki ka genyen se ke yo gen dwa ba nou yon ekstansyon. Yo gen dwa ba nou yon lòt tip dotorizasyon, sèdi ke pou nou ta chanje stati nou. Men an tan nòmal, Pandan ou rantre Ozetazini, sa se konsèy mwen a tout moun, lè ou gen Sosyal Sekirite a, ou konnen ou la pou yon tan byen detèmine. Si ou te gen paran ou laba a ki pa t janm fil pou ou oubyen ki te fil pou ou tou, ou ka fè yon ajisteman de stati. Ajisteman de stati a li sèlman la pou moun ki gen yon sosyal nan sistèm nan k ap pase de yon kategori a yon lòt kategori. Donk sa se meyè zouti ke nou menm nou nou kapab itilize. Mèt nan, ki imel yon moun dwe itilize si li pa janm jwenn notifikasyon an apre aplikasyon an fin soumèt? Kisa moun nan dwe fè? Depi Alò, depi moun nan soumèt aplikasyon l, li jwenn yon resi. So, moun ki fil pou ou a, li ka toujou voye yon korespondans ba uscis, but ki pap vrèman sèvi a anyen paske ou pa gen dwa a rekou sa. Gen yon moun ki di m pou m mande ou pou li, èske si m apwouve, M gen yon timoun ki gen 3 zan, eske m dwe tann li apwouve ou si ou byen y ap ban m aksè pou m ale avèk li? Se petèt yon paran k poze kesyon sa. E non, depi timoun nan pa pa t nan aplikasyon pa w la, depi timoun nan pa gen yon aplikasyon, l pa gen yon viza ki disponib pou li, malerezman ou p ap ka vwayaje avè l. Mentnan si ou di ke w ap tann, se a tes risques et périls, poukisa, paske yo ba w yon peryòd de tan pou w kite Ayiti. M ta renmen konnen Konbyen tan yon moun dwe tann pou l konnen eske demand li a valide ou pa? Yon lòt kesyon. Pa genyen. Pa genyen? Non. Ok. Lòt kesyon, Si yo aplike pou yon moun, sou konbyen jou moun sa kapab jwenn mesaj apwouve a? Donk se petèt menm kesyon an. Pa bliye se kesyon oditè yo, oditris yo n ap li an. Non, sa pa Li pa gon tan pou sa. Ok. Gen moun ki di tou, si yo aplike pou yo, yo gen plizyè timoun, de ou kèlke nan timoun yo jwenn chans benefisye de pwogram nan, eske chemen fezan yo kapab fon lòt demand pou grenn timoun ki pa genyen menm chans lan? O wi, wi, wi, wi. Of course. Uhmm. Kesyon m pou mesye Mezidor, eske sponsò a pa aplike pou ou oubyen eske l kapab aplike pou ou ak paspò ekspire donk an atandan yo voye paspò ki valid la? Bon, se pa yon bagay ke m ta konseye non. Byen antandi, lè yo mande w nimewo paspò w la, ou rantre yon nimewo paspò. But nouvo paspò ke ou pral genyen an li pap gen menm nimewo a so ou pa gen enterè fèl. Ok. Mentnan e yon lòt oditè mandem poum mande ou donk kisa yon moun dwe fè poul kapab chanje stati si li pa nan pwogram Humanitarian Parole la si li ta vle vin rezidan pèmanan Ozetazini? Se petèt yon lòt kesyon anndan emisyon an. Ok. Kesyon sa se yon kesyon ki gen challenge ladann. Ok. Si wap si wap viv Ozetazini e Ou poko gen dokiman, gen plizyè pòt dantre. Banm di an pasan pou tout Ayisyen, ou pa bezwen genyen, ou pa bezwen legal, sa vle di ke ou pa bezwen gen yon sosyal sekirite Ozetazini pou fè tout bagay. Ou pa bezwen, byen antandi fòk ou chwazi nan ki state ou prale. Ou pa bezwen legal pou al lekòl, ou pa bezwen legal pou fè biznis, Ou pa bezwen legal pou gen machin, ou pa bezwen legal pou envesti. Non, sa yo se 2 bagay diferan. Donk mentnan, premye bagay la, antanke envestisè, gwo kantite kòb depi w genyen, depi w ka kreye biznis ou, yo kapab ba w yon otorizasyon pou w devlope biznis nan peyi a. Si ou se yon moun ki gen nivo avanse, ou ka aplike pou H-1B, lè sa a, se yon viza pou moun ki gen konpetans avanse yo. H-2B tou pou moun ki genyen low skills yo, moun ki pa twò kale, moun ki pa gen diplòm menm nan anyen. Epi, lòt fason ankò ou konnen se jwenn yon moun, jwenn yon moun ke, alò, si ou potko gen moun nan vou, ou marye avèk yon moun ki kapab pèmèt ou gen papye a. Bon, sa a, se pa biznis pou al fè, se pou marye avèk moun nan vre, panse ke y ap vin e double check ou. E lòt fason ankò ke m ka, se petèt azil, azil politik, si ou kalifye pou sa, eske, eske ou gen de bagay ki te rive ou Ayiti, wi ou kapab pandan w lòtbò a, pandan w laba a ou kapab e aplike pou, pou, pou azil. Eske yon moun ki gen viza touris kapab aplike pou pwogram nan? Trè bòn kesyon. Ok, sa a gen yon konfizyon la. Alò, eskize m, m ap mande w yon ti repons ki pi kout sou chak kesyon, paske gen anpil kesyon la, m ta renmen epuize maksimòm nan yo. Ok. Wi, men fò nou konprann kontèks la. Moun ki high skills yo, moun ki gen konpetans avanse yo, Donald Trump te ralanti yo, li te koupe yo prèske jiska 80 pousan, yo te ret lakay yo an End. Pa egzanp, mwen menm ki enfòmatisyen, paske Endyen yo pa vin bò isi a, pa gen anpil ankò, ki fè ke Sou Donald Trump m te ka fè plis kòb pa rapò a avan Donald Trump. Moun sa yo ki te penalize menm jan avèk moun tps ke Donald Trump te penalize yo, yo ba yo yon ekstansyon jiska 2025. Moun sa yo tou, kounye a la moun H-1B yo, yo di ke ok, kounye a si ou gen yon viza, ok, ou gen yon viza touris, wi ou kapab vini, vin aplike pou travay. Yo di l de manyè laj, men y ap pale avèk moun ki genyen konpetans avanse yo. Poukisa? Paske nan imigrasyon, ou pa gen dwa gen de stati an menm tan. Donk sa vle di ke si ou genyen yon viza B1, B2, fòk ou aplike pou yon travay, fòk ou vin nan entèvyou, ou konfime. Ki lè w ap kòmanse, epi lè sa a ou chanje stati ou de B1, B2 a stati travayè ke yo mete disponib pou ou a. Rapidman, Echinè Mezidò, èske plizyè moun kapab aplike pou yon sèl moun? Wi, nan imigrasyon li te toujou konsa. Plizyè moun kapab aplike pou yon sèl moun, men w ap rive yon kote, kote ke w ap chwazi avèk Avèk ki ka mwen ap avanse. Dan le ka de, dan se ka si, nou pa konnen se yo menm kap chwazi ki moun pou yo, pou yo, pou yo e, ap man, ki moun pou yo chwazi pou, apre petèt ke yap pran an fonksyon de, de dat daplikasyon, men e nou pa gen tout enfòmasyon nan ka sa a. OK ma fille est au Canada j'ai appliqué pour elle est-ce qu'elle peut prendre l'avion de Montréal vers les États-Unis où elle doit voyager à partir d'Haïti donc en passant par Haïti une question euh, donc euh, des là non non il n'y a pas de restriction pour les pour les les pays d'origine. Donc, euh, une, une, une, fois que ta fille est haïtienne, donc elle peut, elle peut entrer aux États-Unis et de, de n'importe quel et, euh, en um, um, um, port d'entrée. Sa vle di, banm pwolonje kesyon sa, si yon ayisyen ap viv nan kenpòt lòt peyi, donk li gen yon sponsò Dèzetazini etan, sponsò a kapab fè demand lan pou li, lè sa l ap ka antre Ozetazini an pasan pa nenpòt kèl lòt peyi pouvi ke moun sa a se ayisyen? Nenpòt lòt pò l antre, yep, pa gen pwoblèm. Ok, sa se yon bòn presizyon. Lòt kesyon, Eske ou ka vini wè fanmiy ou an Ayiti avan 2 zan an rive? Sa di, ou ale pou 2 zan, eske ou dwe rete pou 2 zan totalman? Oubyen eske ou ka retounen an Ayiti? Moun sa pap reponn li. Moun sa mechan. Sa vle di, se yon kestyon, mwen m ta ka poze kesyon sa tou. M tap mechan tou. Ou nan yon sitiyasyon difisil konsa, yo fè w yon favè konsa, kounya la ou pral bezwen vin an Ayiti. Non, there is no way. E pou moun tps yo ki vin an Ayiti, yo gen lòt dokiman ke yo fil, ki se yon dokiman de vwayaj, e fòk yo montre ke yo gen yon, vrèman yon ijans pou yo retounen an Ayiti. Donk, moun, moun ki genyen, ki nan pwogram Biden yo, retire sa nan tèt nou. Depi n ta pran avyon n tounen, n ap tou ret Ayiti. Paske ou pa gen dokiman vwayaj nan menw. Si yon moun ta fè aplikasyon an epi li poko janm resevwa fich ki enfòme l de dosye sa, kisa li dwe fè? Re-aplike ankò. Ok. Lòt kesyon, Èske yon moun ki pa egzanp Meksik ki te nan menm sitiyasyon kesyon sou pon Del Rio kapab de Meksik etan menm si li ta pa gen rezidans meksikèn, li kapab aplike pou pwogram nan de Meksik etan? Alò, wi, depi, depi moun yo, depi l gen moun ki pou aplike pou li, pa gen pwoblèm. Èske nan moman n ap suiv emisyon an la a, Si yon moun pa genyen paspò e ke li fè demand lan, yo kapab bay chans aplike san paspò? Non, ou pa ka vwayaje. Yon kesyon un peu petèt enpwovize, tankou nou te di li. Alò, ou te di ke w ap fè yon ouvèti sou pwogram nan Chile Amis Isidore, paske nou poze ase de kesyon pou oditwa la. Mentnan, gen moun ki ale nan pwogram nan, odela de ensekirite, de kriz imanitè la, y ap chèche opòtinite pèsonèl. Alò, se sa k fè petèt moun sa a te poze kesyon an, se pa dabò fuir Ayiti, se dabò saisir l'opportunité. Moun sa a, li pral tankou s on egzile imanitè osi nan sans sa a? Yes. Mentnan, pwogram sa a, yo ba l non pou, alò yo fè l sou kouvè de pou Ayisyen vin travay. Men nou menm ki nan sistèm nan ki konnen, Yo pa rele Ayisyen vin travay vre. Paske pou w vin travay, gen yon pwosesis pou w vin travay. Pou w yon touris, gen yon pwosesis pou w yon touris. Le non di ki a dan se pwogram, se ke si ou vin la, ou vin premyèman, fòk Ayisyen yo konnen ke n ap viv, y ap rantre Etazini nan yon kontèks ki ekstrèmeman difisil. Fòk yo pran sa an konsiderasyon. gen mwens travay ap gen mwens travay dans les années à venir poukwa paske robo ap challenge moun dola ameriken an ap pran gwo frap gen lòt lòt peyi ki anfas li yo kòmanse ap retire dola ameriken an kòm opsyon ok se dire ke son peyi enflasyon enflasyon an gen tandans monte monte monte monte nan nan yon nivo ke nou pa konnen sa sa vle di ke sa vle di ke si pap gen travay bro Si ou pa gen yon sektè k ap resevwa w, dizon se nan anbasad ou vini. Men, sa yo di w fè, yo di w vin isi fè biznis. Etazini se yon peyi lè moun rantre ladan l, ou pa bezwen ni paren ni maren pou w kòmanse fonksyone. Ou bezwen konprann peyi a sèlman. Paske lè w rantre Ozetazini, Premye deal ou fè se avèk gouvèneman ou fèl. Donk si ou ouvè yon biznis, premye patnè ou, premye asosye ou li rele le gouvèneman ameriken. Ok. Moun òdinè la, moun kap travay avèk moun, yo pran taks li a la sous. Moun ki gen biznis yo mandel kilè li ka peye taks li. Etazini jan yo baw avantaj la, Jan m te di nan plizyè entèvyou, moun ki an dènye yo se moun k ap travay avèk moun. Moun ki benefisye de peyi a se moun ki gen biznis. Paske se konsa gouvèneman peye w. Kounye a, kòman gouvèneman peye w? Li peye w atravè taks. Yon moun ki ap travay avèk moun, de manyè tradisyonèl, li genyen anviwon ant 8 a 15 taks break ke l kapab jwenn. 8 a 15. Si moun nan gen biznis, li gen pou pi piti 475 tax code ke l ka itilize pou li. Sa sa vle di? Sa vle di ke se de prediksyon ke leta fè. Lè w depanse nan tèl domèn, m ap remèt ou kòb sa a. Ou gen kay ou anfème moun, m ap remèt ou kòb sa a. W ap vann cheve, m ap remèt ou kòb sa a. Ou te vwayaje, paske w se yon biznismann, mwen gen 475 fason. ki pli anben ki ki pi koni pou ou menm pou fè kòb la ou leta wi men tou kòb la paske ke son sèvis ou rann leta lè w fè biznis o zetazini paske ke si n pati sou yon dwa kote ke leta dwe garanti dwa pou moun nan manje viv e gen sekirite deplase de yon pwen a yon pwen men leta pa janm gen kapasite pou l fè sa o de li menm se sa k fè ke li vin jwenn ou menm ki gen yon biznis pou rezoud yon pwoblèm pou leta se di ke si ou vle rantre nan transpòtasyon fine ou vle rantre nan imobilye fine donk kounya piske ou rantre dan nan sektè sa yo gen de avantaj ke se sèl ou menm ki genyen yo sèlman paske asosye ou ki se gouvèneman ameriken se konsa l te yo bay. Mentenan koman si pran se moun yo bezwen training yo bezwen moun ki pou fè fomasyon pou yo ki pou montre yo dabò koman pou ouvè yon biznis ouvè yon biznis o zetazini mwen menm depim parèt devan yon biznis menm se biznis blan nwa depim parèt mkonnen biznis sa li pap jwenn funding li pap jwenn sponsor poukisa sou non an sèlman. sou non an sèlman. Sa vle di ke gen de, gen de prereki ou dwe genyen. Men in fwa ke ou monte yon biznis, ou kapab monte biznis la, ou konn kòman pou w monte l, ki jan pou w ba l yon non, ki sa pou w, ki sa pou w fè, 1, 2, 3, 4, 5, m kapab garanti w, se vre ke debi a gendwa difisil, men antanke antreprenè, w ap pwofite de peyi a pi byen. Paske lojik la, yo ba w fo American dream, yo di w ke ok, si se pou gen kay, machin, non, there is no such thing, pa gen yon American dream vre. Sèl sa yo di w ke kèlkeswa moun ki vin nan sou tè sa a, depi w vin fè biznis, n ap fè lavi w pi fasil ke tout lòt moun. Se sa k fè ke w ap wè ke gen anpil kominote ke yo respekte yo, se de kominote kote ke moun yo, yo jwe jwèt yo byen. Yo aprann sistèm nan, yo fè egzakteman sa sistèm nan di yo fè a epi yo pran yo pran avantaj la. Mentnan, m ta renmen poze yon kesyon pou yon oditè, èske yon moun kapab antre nan pwogram nan men ret tann rezidans li Ozetazini? Sa pral, ok, sa pral depann de sitiyasyon pa rapò avèk imigrasyon. Tankou on moun ki tap viv nan peyi a de manyè ilegal an tan nòmal e si w vin jwenn on moun pou marye avèl pou fè pou ajiste stati w, yo ka voye w Ayiti al chèche l. But kounya la piske sitiyasyon son ka ekstraòdinè Si ou si ou marye avèk on moun sou plas otomatikman e ou ap jwenn e green card la mentenan ou paka fè ajisteman de stati konsa se diyo ke pou al pou pase de de sa avèk on papye travay non se se se e maryaj otomatikman ou byen yo ba w yon viza kòm antreprenè ou byen envestisè. Nou konnen te genyen anpil deba jiridik sou kesyon pwogram nan Anviwon yon ventèn deta te ekri pou mande gouvèneman federal la pou li stope pwogram nan paske li ta va vyole lwa federal la selon gouvènè sila yo. Nan ki nivo dosye sa ye jodi a, Schiller Mésidor? Bon, poko gen yon desizyon definitiv ki pran pa rapò a 20 state sa yo, men leta ap travay sou li. pou lè l rive nan yon pwen pou yo kapab pwouve ke efektivman moun yo pran yo se yon yo yo antre pou byen etazini men yo pa antre pou yo vin fè peyi a oken oken mal ou konprann donk se sak fè ke konsèy map bay tout ayisyen ilfo lè nou antre la pran pran ka kò nou Paske yo pral chwazi de yap yap chèche nenpòt ti bagay mal ou fè yo pral itilizel kont Biden so fòk ou trè fòk ou trè pran anpil prekosyon e menm lè ou pa ou poko gen travay avèk moun ou desann lakay li a eseye ouvè yon biznis eseye tante fè yon bagay ou konprann paske se done sa yo pral itilize kont Biden pi pi devan paske li pa Fòk yo lè ayisyen fas onè o prezidan Joseph Biden mentnan e. Chilem Isidor, Eske yon moun ki nan retrèt kapab aplike pou yon Ayisyen, kapab sponsor yon moun an Ayiti? Wi, li kapab. Sa pral depann de chaj moun nan. Yon moun ki nan retrèt, li genyen yon revni fiks. Si moun sa a pandan li nan retrèt la, li gen SSI ki se. kòb leta ki se kòb lona a, sa fè 1, epi li gen kòb pansyon l, sa fè 2, e si li te genyen, si nan lòt pwogram pandan li t ap travay li gen lòt sous de revni, e wi, li ka aplike. Il sifi ke l ka pwouve ke li ka sipòte moun nan. N ap fini pwogram nan la jodi a, Chedèm Izidò, An rezime, m panse ke nou eksplore tout pist yo, anfèt, sa ki pi enpòtan yo, paske nou pap janm fini poze tout kesyon, menm si nou wè anpil kesyon ap kontinye monte. An rezime, kisa yon moun ta dwe konnen de pwogram Humanitarian Parole, Liberasyon Kondisyonèl, Pwogram ke Ayisyen yo rele Pwogram Joe Biden nan. Nou tande anpil bèl eksplikasyon ke w pataje avèk nou, men pou yon moun ki petèt apèn retwouve nou la a, ki ta va enterese a emisyon an, men ki genyen dè kesyon, dè eksplikasyon ke li rate, èske w kapab fon ti kondanse, yon ti rezime pou nou de pwogram nan? Si nou gen youn ou de pitit kesyon a poze li avan nou fèmen pwogram nan jodi a. Ok, si ou se, fòk ou, fòk ou se Ayisyen, oubyen fòk ou marye avèk yon, yon Ayisyen, Ou bezwen yon moun ki ap viv Ozetazini Damerik ki pou deside pou l sponsorize w. Moun nan pa oblije gen okenn lyen parante avè w. Moun nan dwe s on moun ki pa t gen pwoblèm avèk lajistis. Li dwe s on moun ki ka ap travay oubyen ki gen biznis oubyen ki gen yon montan fiks k ap rantre chak. Chak nan yon peryòd byen detèmine, li ka, li dwe pwouve ke li kapab e sipòte ou. Epi ou menm fòk ou se yon moun ki clean, ke gouvènman ameriken pa tap chèche ou, oubyen gouvènman ayisyen pa tap, pa mete entèdiksyon depa sou ou. Donk, ou fèt se sa, so lè ou rantre Etazini, mentnan ou pral bezwen yon ti tan pou navige anndan sistèm nan. Meyè, meyè bagay pou fè se kontakte yon moun ki konn sistèm nan. Ou ka kontakte sèvitè w Chilem Isidor byen ke maten m verifye m wè sa t nan tonbe but m pral remete l anlè talè Chilem Isidor Facebook and tout outlet yo Metye m wòl mwen se entegre w byen nan sistèm nan di w sa moun pat Sa moun pa konnen, pou m ba w l pou jwe nan avantaj ou. Paske ke tan an pral jwe kont ou. Lè w antre nan sistèm nan, fwa ke w pa fè travay, ou pral tann sosyal. Tan sa a, pa pèdi l. Pran fòme tèt ou. Gen enfòmasyon, gen plis enfòmasyon ke posib. Gade ki kote opòtin, opòtinite yo ye a. Yon fwa ke w jwenn sou sa sekirite a, lè sa pou w antre nan e, nan sistèm nan. Pa ret tann se lè sosyal la nan men w. Pa ret tann se lè w ap travay pou w konprann peyi a. E menm moun ki an Ayiti yo tou, Ou pa bezwen tann se lè w rantre Ozetazini pou w konprann peyi a. Kòmanse etidye peyi a depi Ayiti etan pou lè w rive pou w ka just travèse wout ou pral travèse a. Rapidman, yon lòt kesyon bazik, Gilbert Mésidor. Genyen moun ki gen viza B1, B2 yo, viza de tourist, viza dafè. Nou te vle poze w kesyon sa tou. Èske yo menm, dabò, yo. kapab aplike. Men answit, gen moun ki ta renmen konnen plis eksplikasyon sou nouvo pwogram sa ke Lèzetazini, Depatman Deta notamman, anonse. Eske son sòt de dikotomi, m ta kab di, konfizyon sa kreye ou pa? Kisa moun dwe konnen de pwogram Humanitarian pa w la a nouvèl pwopozisyon ki fèt ki poko gen anpil detay sou li a avèk viza B1, B2 a? Chidem Isidore. Ok. Pwogram Humanitarian pa w, li pa Pou moun ki sou sòl ameriken oubyen ki ka vin sou sòl ameriken, sedyokwa yon moun ki gen yon viza B1, B2, li kalifye pou l vin sou sòl la. Ok. So, li la pou moun ki potko janm vin Etazini oubyen yon moun ki te gen lontan l te vin Etazini, li te pèdi privilèj la. Teknikman, B1, B2 a Li vize moun ki gen konpetans avanse, moun ki gen doktora, metriz. Alò, ki ka travay Ozetazini. Ki ka tra, ki ka travay. Mentenan, Etazini ou pa ka gen de stati. Lè ou antre Ozetazini avèk B1, B2 w la, wòl ou se chèche travay. Al nan entèvyou, konfime djòb la, now. Lè w konfime djòb la, kounya ou gen dwa aplike pou w rantre nan tèl pwogram ke yo te kite pou ou. Men si w fè l backward, si ou rantre Etazini, ok, ou lage kò w nan chèche travay, ou fè plis tan ke yo te enpati pou ou ret nan peyi a, se di ke kite 5, 6 mwa, ou fè plis ke 5, 6 mwa, m regrèt sa pou ou, l ap ekstrèmeman difisil pou ou pou w benefisye de e pwogram Biden nan, e lòt opòtinite ke ou genyen an. Donk, moun ki gen viza yo, pran anpil prekosyon. Pa al kouri rete paske ke n ap chèche travay. Ou, ou se yon, se yon lòt kategori, se pou yon lòt kategori ke yo vize l. Men yo pa di nou sa. Ok, so, fè anpil atansyon. Jwenn yon travay avan, pase entèvyou a, konfime djòb la, kounye a ou kapab aplike pou papye travay. Pase djòb la pral mande papye travay. Metriz doktora sa a nan domèn an Ayiti oubyen se de la ba etan pou gen nivo de fòmasyon sa a? Non, metriz doktora fòk ou dwe genyen l nan yon peyi oubyen nan yon pwogram ki akredite oubyen tou ke yo aksepte Ozetazini. Èske gen de pwopozisyon de pwogram espesifikman sou sa a? Sètadi an 2 domèn? Non, non. Non, non. Depandaman de, il suffit ke moun nan se on doktè ou byen moun nan se on, li gen on metriz epi genyen travay nan sektè a, li ta sanse e kalifye. Byen ke gen de, gen de state, avan pou pran yon etranje vin travay nan state la, e menm gen de county, sa vle di gen de, gen de zòn, gen de ti vil, Avan ou rantre yon etranje vin travay fòk ou pwouve pa A plis B ke wap chèche ekspètiz sa a, ou paka jwenn li nan sektè sa a. Malerezman ou oblije al deyò. Ok, mentnan dènyè kesyon pou nou fini, dezan an eske se dire pwogram nan inikman, sètadi nan dezan lap fini, moun se la yo si yo pa gon lòt stati, yo pa gen yon lòt ensèsyon sosyo pwofesyonèl, sosyo migratwa, yap awout? Premye eleman kesyon an. Dezyèm eleman, èske se dire sponsò w la? Sa di aprè dezan, mwen menm resevwa yon moun lakay mwen Ozetazini, aprè dezan, leta pa ka mande m ki sa moun sa devni, sa di moun sa pa sou responsabilite m ankò, moun sa kapab vole dan lanati e pa, m ta kapab di w, sou zye m ankò. Èske se dire pwogram nan dezan oubyen se dire sponsò w la ki dwe dezan? Dènyè kesyon pou nou fini. Dire pwogram nan ki dezan, Epi, an matyè penal la, responsabilite a pèsonèl. Si ou envite yon moun vin lakay ou, li fè yon zak, ou pa responsab li. Si ou envite yon moun vin lakay ou, li just met pye lakay ou, epi li jete l, ou pa responsab moun nan. Sèl sa, ou ka, ou pral nan yon police station, ou fè yon, yon, yon report, ou di entèl te lakay mwen, li pa lakay mwen ankò. Oubyen tou, e, Sa sa vle di ke gen anpil moun ki te pè sponsorize moun, y ap di a moun nan vin sou kont mwen, talè si moun nan fè yon bagay non. En matière e e e je e je repran, en matière pénale la responsabilité est personnelle donk e ou pa gen anyen ou riske sou sou menn yon moun la moun nan fè fè yon yon bagay ki pa ki pa kòrèk donk e ou ou pa oblije rete lakay moun ki mennen w lan tou, il suffit ke ke ou ou ka degaje w pou kont ou. Alò m ka konprann ti nuans ki gen nan kesyon sa. Sa vle di si avan 2 zan moun sa pa ka manje, moun sa pa ka dòmi, èske m pa gon responsabilite paske m te di m ka asime li? Si m ta vin pèdi travay, tout sa yo èske yo pa konte tou Schiller Mésidor? Wi, yo konte. Yo konte men yo pa yo pa okenn kritè pou yo pou yo penalize okenn moun. Ok. Paske se nou pa byen nan moman difisil. Men nan sa sa yo pat vle a kounya la li rive w sa vle di ke o ou wè ou wè sa n pat vle a kounya la men misye vin kay moun yo la moun yo pèdi travay yo kounya moun yo li menm nan yo otomatikman ou pèdi travay ou ou kalifye pou de pou de pwogram tankou ou nan anplwayamen pou anplwayamen sa vle di se kòb taks yo pran sou ou chak mwa epi pandan 6 mwa y ap ba w 60 pousan de kòb sa Ok. Donk kounye a moun sa yo pral viv de 60 pou 100 sa tou. Mentenan, yo pa ka fè anyen kont ou paske sèl fason pou yo te anpeche l la se anpeche moun nan rantre Ozetazini. Ok, yn fwa ke moun nan sou teren an, yo pap penalize w paske l pa ka manje, yo pap penalize w paske l pa ka dòmi. Paske yo gentan la deja. Mentenan, yo ka itilize done sa yo kont ou menm. Yo ka di, men yon moun nou jwenn k ap dòmi nan lari, oubyen tou men iks, men yon kantite de moun nou jwenn k ap dòmi nan lari ki te benefisye de pwogram sa. Men yon kantite de moun ke nou wè k ap mande ki benefisye de pwogram sa a. Men yon kantite de moun ke nou wè ki fè bagay ki mal ki benefisye de pwogram sa a. Konsa tou, nou menm, nou dwe fè ale yon ti jan pi rapid pou nou aplike pou travay, pou nou eseye ouvè ti biznis yo. Poukisa? Paske Prezidan Biden li pral bezwen done sa a yo. pou l pwouve ke moun sa a yo, yo vin, an mwayèn, Ayisyen ki rantre, e, men, men, men konbyen tan l fè avan l jwenn yon travay. Se moun yo ki jwenn travay pi rapid, se moun yo ki eseye ouvè biznis, men konbyen biznis Ayisyen an eseye ouvè, li kraze. Sa yo se de done. Donk, se ou menm ki pral ba Biden rezon sou lòt moun yo, paske ou deja nan peyi a. Et ceci permet. Ou renmen sa sot gade a pa vre? Pouw rete konekte ak chanèl sa, pa bliye abone e aktive ti klòch la pouw pa rate anyen de enfo sosyal ki pap neglije pote pou ou tout aktyalite moman. Info Social, le réseau d'une jeunesse positive.